Alò, ou se responsab konstriksyon ti sann sa a e preparatif yo yo menm y ap avanse pou òganizasyon kanaval vil Ench lan. Donk, di nou non, se sèl sann sa a w ap konstwi? Bon, mwen salye nou, Radyo Diskou, mwen salye tout peyi a, mwen salye òganizasyon kanaval la. Nòmalman m pa ka konfime egzateman, m gen sèl sann sa a sou kont mwen, m prèske acheve l. Mwen pwobabilite ka gen lòt men m poko m poko konfime m pa konnen de se sa sèlman k sou kont mwen e m prèske fini l pwobabilite se pli ta oubyen demen si yo ye m ka acheve stand sa men m pa konnen kisa k ka gen pou fèt e ki m pa gen m pa gen lòt sou kont mwen men m prèske yo. Donk ou poko gen lòt sou kont ou? Non m poko gen. Ok m wè gon lòt stand ki ap konstwi anfas sal la se nou menm ki toujou responsab li? Bon nòmalman m antretyen ladan paske m toujou bay men sa e stand metalik se ansanm lòt moun yo k ap monte yo. Menm tou yo voye kout dèy sou yo, ba yo ide, tout bagay. Men nòmalman se stand mwen kanpe a la se liks pou kont mwen. Donk se pa premye fwa Ench ap resevwa kanaval. Donk jeneralman kouman sa ye? Eske konn gen anpil stand nan espas la? Kouman sa konn ye jeneralman? Konn gen anpil stand sou espas la, anpil bèl aktivite. Chak ane se mwen ki toujou konstwi stand yo tou. Sa vle di toujou gen bèl akèy, nou toujou byen akeyi moun yo. E ou konnen anbyans lan, plezi a, pèp la renmen l. E toujou gen An tèm de sekirite toujou, tout bagay toujou byen pase. Mentenan, nou wè deja nou jedi. Jodi a, nou jedi, donk gen vandredi, samdi, epi dimanch kanaval la ta sipoze lanse. Donk, èske gen posibilite pou ta gen plis vyolans tan ki gentan konstwi nan espas la avan kanaval la fèt? Bon, sa kapab rive. Sa ka, tankou jodi a la, m ap fini yon stand, nou gen tarif. de anviwon 3 jou ankò, ka gen yon lòt stand ki konstwi ankò nan espas ki rete a. Nòmalman yon stand tankou sa w ap konstwi la, konbyen tan sa pran w pou konstwi l? Bon, nòmalman sa ka pran m 3, 3 jou, 3 nuit, selon aktivite travay, selon moun m gen avè m, men nan 2 jou egzateman, tankou tout travay sa m fè a e yè, yè anviwon nan demi jounen pou rive jodi a la m gentan rive nan pwen sa. Sa vle di pou plis nan tarif 3 jou m sipoze fini yon stand. Men Dona, èske ou ta gen de fidbak ki fè konprann ke ta gen lòt stang ki gen pou konstwi nan zòn nan? Bon non, m pa pran fidbak sou sa. M pa pran fidbak sou sa. Tou senpleman sa m ladan e li m ka pale de li, se li m gen pou m acheve. Si gen pi paravan m atake yon lòt, yo ban m yon lòt, mwen m ap ka pale sou lòt la. Men pou le moman se sa, sa k nan men m nan se li m konnen. Donk kilè w ap fini sa la? Bon, anviwon demen si Dye ve m sipoze fini l. Demen si Dye vle. Wi, demen si Dye vle. Merci beaucoup cher ami. Ebyen ok mèsi anpil Scoop mèsi pou konpasyon nou Mon nom se Boss Johnny e mwen kap konstwi stand nan epi tout bagay. Sitwayen e koman w ye di nou e antanke moun Ench moun kap viv nan vil la Kouman w wè inisyativ pou òganize 3 jou kanaval nan vil Ench? Bon pou mwen se grav paske pa rapò ensekirite a mwen m poko wè pou ensekirite ki pral dirije kanaval la non. Se nou menm kòm nou vini se nou menm ki konn tout bagay. Nou menm kòm k ap wè kòman sekirite a ye paske si pa gen sekirite bagay la ap grav. Donk gen anpil ensekirite nan Ench donk sa kapab andikape òganizasyon kanaval la? Wi paske sa kab pwodui menm moun kapab blese, mò tout bagay wi. Mwen menm m gade avèk je m men m pa patisipe mwen wi. Èske sa ta vle di ou pa favorab a òganizasyon kanaval la nan vil Ench? Bon li pa favorab. Paske peyi vil la tèlman gen lòt pwoblèm pou yo ta regle se pat man kanaval la li rive fèt men m kwè piblik la pa two te swaf kanaval la pase sa. Lè w di gen lòt pwoblèm ki pou ta regle ya tankou ki pwoblèm? Bon vil la li menm vil la vrèman mizerab nan vil la gen anpil mizè Pa gen elektrisite nan vil la. Pa gen dlo. Nèg k ap fè wout yo, anpil kote kraze, poko janm ranje. Pa gen enfrastrikti. Wi, nan vil la. Kounye a, bagay sa yo, yo ta dwe aranje yo avan kanaval la, omwen yo pa fè anyen. Mentnan, an tèm de preparatif, nou wè gen stand ki li menm ap konstwi la. E an tèm de preparatif kòman w wè sa ye? Bon se yon bèl bagay li ye men nou la n ap swiv li. Alò madam n ap salye w, nou wè w la ou sou eglo w ap ranje komès ou e genyen de preparatif ki ap fèt la pou ta òganize yon kanaval nan nivo vil Ench e ou menm ou la antanke moun Ench e antanke moun k ap viv nan vil la. E kòman ou wè inisyativ pou òganize kanaval nan vil la? Nou kontan nou ap oganize men nou menm menm tèlman nou kontan nou kontan anpil men gen ki konn ede nou si te pou patisipasyon ane sa nou pa jwenn moun ki ede nou nou pa jwenn moun ki ede nou yo konn pase yo di w me sa yo preto apre kanaval ou remèt li ane sa nou pa jwenn sa menm. Alò ou kontan inisyativ la men ou gen pwoblèm paske ti èd yo konn ba nou pou nou òganize nou nan remèt li aprè kanaval la nou pa jwenn li ane sa. Non nou pa jwenn li. Donk nou ta swete jwenn ti èd sa. Wi pase abitye ban nou e kon nou fin degaje nou nou ale nou pote y ale. Mwen m toujou pote ale pi vit ke tout moun men ane a nou pa jwenn li. Jan pou nou ta degaje nou, nou pa kapab, men nou byen kontan jan kanaval la ap oganize l, nou pa konn si l ap gen pi mal ke sa. Men mentenan, kiyès ki konn ba nou ti akonpayman sa a? Ki enstans ki konn ba nou l? Bibi Toma. Men apre sa nou pa wè l gen kèk tan, nou pa konn si se pa lòt bò l ale, nou pa konnen. Pa genyen non. Bèl madam, E nou wè genyen preparatif yo ki ap fèt la, genyen stand ki yo menm kòmanse konstwi. Alò, ou menm kòman w wè preparatif yo, kòman w wè preparasyon pou kanaval la? Trè bèl, tout bagay anfòm e nou renmen sa. Alò, chè ami, ou se moun Ench, w ap viv nan zòn nan. Genyen 3 jou kanaval ki prevwa òganize, 27, 28 avèk premye mas nan vil la. Kòman nou menm nan vil Ench, sitwayen k ap viv nan vil la, kòman nou akeyi inisyativ sa a? M rete kwè nan vil Ench an premyeman, chak kanaval ki vin fèt yo kòm se yon semi kanaval, E sa toujou fèt pa rapò de pa rapò de yon bòn fason. Pase pa janm gen dezòd ki konn fèt e ki grav pase sa. Menm si pa yo konnen nan kanaval pa konn pa gen ti goumen antre sa yo. A di men toujou gen yon tankou nan fason m rete kwè ap akeyi moun k ap vini oubyen tout kanavalèks yo e nan yon bòn fason. Y ap akeyi yo trè byen. Kòm m pa konn gen dezòd deja. Donk, ou favorab a inisyativ la? Wi, trè byen. Mentenan, kouman ou wè preparatif yo ane sa a parapò avèk ane pase yo? Donk, nou konnen te gen kanaval bò isi a an 2020, an 2021. E ane sa a fè petèt twazyèm ane, m pa konn si m twonpe m, fè twazyèm ane depi n ap òganize kanaval nan vil la. Kòman ou wè preparatif yo ane sa a parapò avèk ane pase? Bon, nan fason ke m wè preparatif yo, on ti jan plimye ke E fason ke yo te konn pase deja. Pase pou fason ke m wè y ap kòmanse la a, m wè se yon lòt bagay de nouvo. Mentenan, èske konn gen anpil stand la a lè gen kanaval? E paske nou gade la nou wè se petèt de, twa n ap gade la ki kòmanse konstwi. Èske konn gen plis ke sa? Wi konn gen plis ke sa. Pase konn genyen de pa dèyè bò legliz la. Epi konn genyen yonn bò isi a la. Epi yonn sou plas la. An total 4. Jeneralman lè gen kanaval nan zòn nan e kòman kòman sa ye an tèm danbyans? Èske gen anpil aktivite nan zòn nan lè gen kanaval? Wi konn gen anpil aktivite danbyans konn gen plizyè aktivite pa egzanp e konn gen madigra yo ki byen abiye epi siwozèl yo Epi konn gen gwoup de rara, bann rara konn vin danse la tou. E anplis konn gen lòt moun ki konn vin bay kèk lòt cho. Jeneralman ki sa sa pote pou nou, nou menm k ap viv Ench? Bon sa bay nou yon vrèman ankourajman pou jis pou n kapab e lè sa ap fèt se jis pou n ka bay e fòs nou bay pou tout aktivite ki fèt yo. Monchè mwen bay yo ap byen dewoule nan moman an la paske Menm si m pa fin feel bagay kanaval la k ap pase a akoz de sitiyasyon peyi a men kanmenm l ap retire anpil chagren lakay moun yo. Dakò. E mentenan, e kouman w wè preparatif kanaval la ane sa a pa rapò avèk ane pase yo? E pa menm jan. E pa menm jan. M te kapab di Ench ap fè efò. Ench ap fè efò. Finalman m pa nèg isit ou. M se nèg Gonayiv, m ap travay isi ok. Donk men ou wè e pa rapò avèk e ane pase yo gen pwogresyon ki fèt an tèm dòganizasyon? Wi, gen pwogresyon k fèt a pa rapò de vil la de jan m wè bagay yo kòmanse ap dewoule a la ya. Mentenan e n ap gade la Mesye nou wè genyen youn, de, petèt twa stang ki yo menm ap konstwi la. Eske jeneralman konn gen plis ke sa? Non. E sa k fè m di w se premye fwa mwen wè m viv sa a paske se yon sèl stang ki konn toujou genyen. Men, ane a la m remake gen de stang ki an fonksyon la, ki an preparasyon k ap fèt nan moman an la. Mentenan e kanaval sa lèl òganize nan vil la kisa li pote pou nou sitwayen ki ap viv la kap travay la sal pote pou nou? M kapab di l pote anpil distraksyon a pa rapò de jèn yo ki anvi ogmante talan yo kapasite yo tou m felisite sa tou lakay yo paske yo vrèman kontan de sak fèt la tou Epi gen lòt akèy tou, gen lòt moun ki soti lòt kote, yo santi yo nan anbyans yo, yo lakay yo tou. Ou konprann sa m di w la? Ya. Metenan sou le plan ekonomik, li pa pote anyen pou nou? Sou le plan ekonomik, paske mwen menm m se yon teknisyen, m fè depanaj de selilè e m fè refrijerasyon. E nan moman an tou, m kapab di w tou, m jwenn anpil djòb tou. Li enpòtan pou mwen tou lè gen kanaval konsa. Pran men misye fon biwo l sou men an k ap bay. Ou la, ou sou tab ou, w ap travay. E nou ap repare telefòn. E nou wè tou gen aktivite k ap fèt an tèm de preparatif pou òganize. E 3 jounen gra nan vil Ench ane sa a, 27, 28 avèk premye mas. E kòman ou menm antanke sitwayen k ap viv nan zòn nan, kòman w viv e oudimwens kòman w akeyi inisyativ sa a? Bon, finalman, atravè peyi Dayiti, m pa wè oken kanaval paske rezon k fè m di sa, m ap gade lavi a tèlman chè e ti sak di y ap vann 270 dola epi tandiske gen anpil moun ki pa ka manje epi wap wè yon pakèt bagay kap fèt la se kòmsi m pa wè yo pran ka okenn moun. Donk si n byen konprann sa w di la ou pa favorab a òganizasyon kanaval la? Non m pa favorab paske fòk fòk moun yo ta santi yo nan anbyans yo pa gen pèsòn ki nan anbyans yo tout moun nan mizè se kòmsi afè pa yo yap regle la a bagay pèsonèl pa yo. Metenan daprè ou menm ta gen de lòt pwoblèm ki pi urjan pou ta regle nan plas kanaval la? Monchè finalman se desann lavi chè a la, desann bagay yo sou mache a, desann bagay yo sou mache a, fè moun yo ka achte yon ti gode diri a ba pri nan mache a, anpi lè konsa n ap fè yon kanaval ki nòmal, tout moun ap anbyans kò yo. Men an tèm de òganizasyon, an tèm de preparatif, kòman w wè preparasyon ane sa a parapò avèk ane pase yo? Parapò ak grangou sa e komsi ryen nete. Chè ami, n ap salye w. Nou aktyèlman lakay ou nan vil Ench kote ke genyen preparatif k ap fèt pou òganizasyon 3 jou negra yo ki se 27, 28 ak premye mas. Ou menm antanke jèn gason ki ap evolye nan komin nan, kòman w wè inisyativ sa a? Bon, anfèt, pou mwen menm, mwen wè l ap trè bèl e m t ap swete tou anpil sekirite, anpil sekirite. So, bon, kòm nou konnen lè preparasyon ap fèt pou isit, toujou gen anpil dezòd. Sa ke mwen m t ap toujou mande, anpil sekirite ansanm avèk nou nan kanaval la, konprann? Pase pou jan ke Li komanse a bon mwen m renmen l. Mettenan lè w pale de kesyon sekirite eske sa vle di vil la li menm gen pwoblèm ensekirite nan vil la? Bon wi m ka di sa paske nèg yo yo menm yo pa respekte chèf yo pa respekte ti sèk la a ou a konprann an nou di pa gen pa gen chèf pou nèg sa yo a paske yo trè vyolan. Konprann? Anpil fwa gen moun gen nèg ki mache avè kouto sou yo, wap gade dimanch pase gen kote yon nèg banm yon kout kouto, konprann? Ay nèg yo toujou mache yo vyolan nan kanaval la men yo toujou vini se so ou pa bezwen yon afè ansanm avè moun nan men pandan nou nan kanaval la li tou pwofite w. Li tou profite ou li pa jwenn ou li pran lot kelkonk janl vini sal jwenn nan li pranl. Mentenan nou wè gen preparasyon kap fèt pou kanaval la gen stand ki komanse konstwi kouman ou wè preparasyon kanaval la ane sa pa rapò avèk ane pase yo? Bon anfèt pou ane sa bon mwen kòm m poko konnen kòman sa ap ye pi devan men pou preparasyon m wè kap fèt Pou kòmansman an mwen wè sa sa ka bèl, sa ka bèl. Toujou nan vil Ench nan kad preparatif pou dewoulman festivite kanavalèsk yo ki ta dwe demare nan vil la nan dat 27 kap vini la pou bout premye mas avèk nou Medina Tilus Medina Tilus se youn nan responsab lojistik yo ki sitou responsab kesyon konstriksyon estang. E medi natilus genyen stang yo nou wè ki ap konstwi la nou voye je nou nou wè 1 2 3 e nan ki pwen nou ye nan konstwisyon stang yo la. Bon jiska prezan la map salye tout moun kap tandem la e ou kap gade la ou ka wè stand sa e nou gen stand sa la nou gen 3 stand la aktyèlman la mpanse ke nap gen 5 stand e nou gon stand la nou pwèl konstwi la swa la sipoze fini. Epi nou gen lòt stand la pou lameri ki pral fini la a epi tout aswè a tout nwit n ap travay pou n ka fè yon bèl kanaval, bèl koulè, bèl bagay. Metenan nou deja jedi, kanaval la ta sipoze demare dimanch e gen de moun ki gen enkyetid konsènan kantite tan k rete pou konstriksyon stand yo. Èske disi dimanch n ap gentan pare? Bon m panse samdi n ap w ap wè se penti tout bagay k ap fèt paske demen si Dye ve menm Nou gen kanaval an des étudiants ke nap fè e nap mete yon cha deyò, m panse ke stand sa ap fini, stand sa aswè la m panse ke sipoze fini vè samdi m panse ke tout bagay ap tèmine. Mentnan ou pa responsab sèlman konstriksyon stand e ou responsab kesyon son tou e kesyon limyè e kòman sa ye e an tèm de preparatif e nan nan e nan m kapab di nan nan sans sa? Bon ou konnen konsekitivman si nap fè kanaval premye bagay la fòn wè limyè fòn wè koulè fòn wè tout bagay sa yo Paske lè moun nan pase fò l kapab wè l, ou konprann, fò moun nan kapab wè l nan anbyans l ap ye an. So m panse ke n ap gen limyè, n ap gen bèl koulè. Lè w pase la w ap wè se kòm se Channmasouye. Paske se poutèt sa n ap kenbe, nou menm n ap fè l depi 2016, ou konprann, depi n ap fè 2000, 2016, epi nou jwenn avèk Senatè Rony Celestin la a ki kenbe konpa rèd, epi nou menm nou toujou move paske objektif nou nou menm se kòm si menm jan w wè lè w ap gade Jakmèl k ap fè yon bagay serye, Epi nou menm e si nou ta di nou ta nan konpetisyon nou nan konpetisyon avèk Jakmèl pou nou menm pou nou bat Jakmèl lakay li paske as e aktyèlman la kounye a pa la vòlò ane sa w'ap wè yon lòt bagay w'ap wè yon lòt ench nan kanaval w'ap wè yon lòt vizilite w'ap wè yon lòt peyi w'ap wè yon lòt ench w'ap wè yon lòt koulè. An tèm de e lojistik kisa ki diferansye kanaval e ane sa de e kanaval ane pase? Bon pou mwen menm ane sa ou kapab wè nou gen plis tann e nou gen plis tann nou gen plis cha so e m panse ke wap wè plis koulè tou nou gen plis etranje gen plis moun kap vini epi nap make sure sekirite sekirite an tight ou konprann epi tout moun safe epi pou kapab enjoy yo m panse ke wap wè plis bagay gen bagay kap vini paske nap travay pou sa. Donk la ou vle asire moun kap vin patisipe nan kanaval yo tout bagay sipoze fen prè disi dimanch. O wi definitivman kelkanswa moun ki bezwen enjoy ou kapab vini paske se ench lap ye paske ou ka wè nou rèd la paske ench la m pa baw manti se yon nan kote k pa janm gen dezòd pa janm gen anyen menm e sa ke nou menm nou pran inisyativ ou konprann nou asime reskonsablite nou e nou gen plis sekirite nou gen pòtoprens nou gen okap nou gen tout moun kap vini ba nou sipò yo kap voye lakwa wouj nap ogmante sekirite an lapolis lan epi wap gade wap wè tout bagay wè sa bezwen lan epi pou sekirite an li tay m pa baw manti e. Pou ou vini a mizo nan kanaval la si se pou sekirite ou pa bezwen pè paske pa gen pap gen dezòd pap gen. Nan kesyon lojistik, m kwè nou gen pou wè avèk kesyon cha w yo tou. Kantite cha w ki gen pou pase sou pakou a? Nou gen 5 cha. Nou gen 5 cha ka konsekitivman k ap pase nan pakou lan. K ap sonnen, tout cha ap sonnen, tout moun ap amize, tout moun ap anfòm, tout moun ap klè. Yon lide sou djaz k ap patisipe yo? E nou gen nou gen djaz yo n ap gen Mass Konpa n ap gen e manzè ki se Boukman n ap genyen e ekip epi n ap gen Woody Woodboy epi m panse ke nou gen yon nou menm mesye mesye lakay nou yo nou gen Love Mix Baton MC Baton MC Zokozi paske ou konnen atis lakay nou yo fò nou vann yo tou nèg sa yo ap gen yon cha nan dezyèm jou a epi m panse ke n ap gen lòt n ap n ap n ap gen lòt bagay tout moun ki vle vin amize ansanm avè nou epi n ap n ap n ap frape menn. Il etait bruit ke kreyòl la te ka fon pase nan kanaval la, li pap la vrèman? Bon, jiska prezan nou poko konfime avèk kreyòl la san pou san, men pou mwen menm m kapab di w a a katrevendis pou san nou panse ke n ap gen kreyòl lan tou. Qu'en est-il de Tony Mix? Tony Mix lan li se konfime, se konfime n ap gen Tony Mix. On dènye mo. Bon, dènye mo m ap di an, m ap di mesye m apresye sa anpil paske ke nou vin ban m love lan, epi ke nou vle bay, nou vin wè sa k ap pase, nou vin pran imaj sa yo nan Ench. Ke m apresye sa epi m di tout nèg rete sef epi goumen ansanm avè n pou sekirite a tayt len di lòt, siveye m m ap siveye w epi pou n ka gen yon bèl kanaval. Kado Mike, a ki zye ke w wè kanaval la ane sa? A ki zye ke w wè vil pral resevwa tout moun sa yo, tout djaz sa yo e petèt ke ki kapab atire plis moun ke posib pa rapò avèk premyè ane an ki se te ane dènyè? Donk se yonn nan pi gwo pwoblèm ke n te ka di n ap viv prèske chak jou. Ki pwoblèm? Ensekirite. k ap fè la yn donk sa se yonn nan pi gwo andikap ke nou te ka di ki fè ke nou ka manke jwenn moun ki ta sipoze vin defoule nan vil la malerezman pou yo donk men n ap eseye mete tout sa ki enpòtan sou le plan sekirite pou n kapab asire plezi a pou pa vin gen ankenn strès aprè donk paske se yon plezi l ye e sèlman 3 jou donk nou pa ta renmen aprè 3 jou sa ou pral tande anpil moun bwa kase Anpil moun ponyèt kase tout sa. Donk nap espere ke moun yo vin defoule yo a kè kontan. Deja m panse ke nou satisfè de anpil anpil moun ki ap pale nan lari a pa rapò a ane ki pase yo. Toujou gen pa mal daktivite men nou pa janm resevwa de ka grav. E m espere ke ane sa malgre pral gen plis plis gwoup ki ap patisipe donk se pou la premyè fwa tou donk m espere ke menm jan avèk ane pase yo ane sa li ta pase pi swa ke jan li konn pase ane pase yo se sa ke m te ka swete pou ane sa menm lè ap genyen anpil bakòp de sekirite se vre men m panse ke se nou menm moun k ap vin defoule yo kanavalye yo menm ki gen pou kapab ba l tèt yo sekirite pou kapab pèmèt ke ane sa li pi bèl ke tout ane ki pase yo avantaj ke m te ka di l ap pòte pou Ench se deja. Vil Ench ap vann yon lòt imaj, sa se youn. Epi tou, antreprenè vil Ench yo, ke se swa otèl, ti machann restoran yo, donk la a, se si ke vil la deja gen anpil otèl ke m gentan konnen ki plen avèk anpil rezèvasyon, deja m panse ke se yon avantaj li a vre pou vil Ench. Donk enkonvenyan ke m panse, M pa ta renmen anrejistre enkonvenyan donk m ta renmen kòmsi bon m pa renmen pale sa menm paske m ta sèlman vle sèlman avantaj yo epi nou ka pale de sipèb kanaval donk enkonvenyan m pa panse nan gen enkonvenyan. Dènye kesyon èske pa gen pa gen gwoup nan vil la ki ki fristre selon ou menm suivan sa w jwenn gwoup oubyen atis. Ok bon son bèl kesyon. Yo pa patisipe yo patisipe. Bon jiska prezan la gen anviwon 2 a 3 gwoup ki ap plenyen de absans yo nan pakou lan donk ki on ti jan fè anpil fanatik yo mal men gen de moun tou ki estime ke gwoup yo poko atenn de nivo ki ap bezwen Pou kapab pèmèt ke popilasyon an vin defoule yo avèk yo vre. Donk, ki sa ke nou te ka voye kòm mesaj pou gwoup ki fristre yo? Se eseye travay plis paske li gen jou toujou, li gen tan, ou konprann, n ap toujou fè kanaval. Donk, eseye motive yo plis. Si ane sa a yo pa jwenn chans pou yo kapab nan kanaval la, m espere ke ane k ap vini n ap fè sa pi bonè pou n kapab pèmèt ke fristrasyon yo gen 2022 a yo pa gen ane k ap vini. Donk gen anpil fristrasyon bò kote lòt moun tou. Konnen gen moun ki ap di bon e pa rapò a jan sitiyasyon peyi sa ye la pou ki sa se kanaval ke nou wè nou ka fè kòm anbyans an eseye fè lòt bagay. Donk fòk moun yo panse ke se yonn nan plezi pèp ayisyen an pa vle negosye. Ou pa ka etire kanaval, ou pa ka etire mwa desanb, ou pa ka etire 14 fevriye. Donk sa se yonn nan tradisyon ke nou pa vle rate. Donk w ap wè Malgre gouvènman sòti nan pa gen kanaval men gen yon gwo mesye ke nou konnen deja senatè Rony Celestin ki toujou vle kanpe pou l kapab ede popilasyon an nan zafè pwogram kiltirèl e sosyal. Deja m panse ke n ap travay pou n pa pèmèt ane k ap vini ankenn moun fistre. Bon konnen pa gen fistrasyon Nap eseye gade, li pa janm two ta tou, donk nap eseye gade kòman NK a toujou wè èske NK a fè omwen yon gwoup patisipe avè nou nan pafè kanaval la, paske nou ta sipoze gen omwen 5 cha, donk se si ke nap eseye gade kòman menm yon jou NK a eseye fè nan pakou kanaval la. Alò se pa ankò pwomi men nap eseye wè kòman NK a jere sa. Good even Bon job love. Ou sou Scoop FM 107.7 e sou chèn 16 lan Radyo Telescoop. Nou retrouve nou nan vil Ench kote ke nou. En prélude de Carnaval nan Ench e sesi nou toujou la prezan nan tout evenman kote ke nou ap pèmèt ke ou gen detay sou tout aktivite ki anonse pou fèt nenpòt kote men now se nan vil Ench ke nou ye kote ke nou retrouve nou nan meri de Ench de la ville de Ench pou nou kapab fè ti koze avèk mè prensipal lan an la pèsòn mesye Elmetus Estaman. Donk, Mè Prensipal, Majistra son plezi pou nou resevwa w sou Radyo Televizyon Scoop. Salye inisyativ sa a avèk ekip Tele Scoop ki nan komin nan, nou di nou byenveni. Nou lakay nou e nou pwofite de minit sa tou pou nou pale de, pou nou salye tout popilasyon an tout moun ki nan 4 seksyon kominal yo, entènot yo nou salye yo tou e nan non komin nan nou sanse prè pou nou kapab reponn de kestyon ki relatif a aktivite kanaval. Donk kanaval la lanse e ou deja prè, mèsi paske ou resevwa nou e tou dabò ann fon ti pale de anbyans kanavalèsk lan e kòman leta dabò Byen gouvèneman deja akonpanye nou vu avèk ministè de l'interieur antan ke mè e kisa w kapab di nou dabò an tèm de bidjè tout sak genyen an tèm de preparatif sou kanaval lan. Si se pou leta ayisyen aktivite kanaval la ta sanse pa tap ka fèt pa bò isi paske nan nivo pa nou nou fè tout sa pou nou fè e men nou ka gade la men sa se bidjè kanaval la ki adrese a Mesye Liszt Quitel, Ministè de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. Men fòk nou di w ke swit a nòt ki t ap sikile sou rezo yo a te fè konprann ke pa gen pa gen kanaval nasyonal, donk gen yon ansanm aktivite kanaval yo ki kapab fèt, y ap pase pa sèten meri. E men malerezman m ta kapab di pou meri de Hinche nan meri ki sible pou fè jan daktivite sa yo, meri de Hinche pa figire sou lis la. M ta kapab di depatman Sant pa figire sou lis la. Alò donk nou menm nou kapab di ke aktivite k pral fèt la a se inisyativ senatè Rony Celestin de konsè avèk Ansyen depite nou epi lameri li menm pa ka gen yon moun ki pran yon tèl inisyativ pou fè kanaval pou pa pase pa lameri e nan sans sa nou menm nou teknikman nou sanse prè nou sanse prè nap fè de preparasyon an se sans men su le plan finansye nap tann Nou konnen kanbyen menm Jan Ramsey di w la donk senatè la li sanse de plen pye nan aktivite sa. E la vil lan ankò yn fwa gen anpil moun kap vin nan vil la e gen anpil moun kap vini nan vil lan pou vin e danse kanaval vin rejwi vin vizite kelke zòn tou e istorik nan vil lan tou e ou menm antanke mè prensipal e ki mezi e ke nou deja ap pran, ke nou genyen tou pou nou resevwa moun sa yo, o nivo de sekirite, o nivo de enfrastrikti, elatriye, tout mezi k ta sipoze genyen pou nou akeyi tout moun sa yo ki pral vini e enjoy yo nan kanaval ane sa. S on grand premyè, m ta kapab di, pou vil Ench k ap resevwa tout kantite moun sa yo pandan peryòd la. E nan sans sa a, lameri depi nan semèn pre-kanavalèsk yo, sou le plan sekirite, nou te toujou akonpanye moun yo sou tèren an. E kounye a la, pandan 3 jou gra a, gen de dispozisyon ki pran de lameri, lapolis nasyonal, TPTC, pou gade kòman enfrastrikti woutyè la ye. E nou genyen la tou Sante Piblik, ki yo menm nou fè yon package pou nou kapab pran tout dispozisyon pou pèmèt aske ebyen kanaval la li reyisi. E nan sans sa a nou deja prepare yon pakou nan nivo konsèy la, nou gen yon pakou pou le premye jou, pou le dezyèm jou e pou le twazyèm jou. Ba nou kèk ti detay sou. Pou pakou la, premye jou a demaraj la se Le Manguier, se yon otèl ki anba a, Le Manguier. Se la tout chara ap gen pou yo reyini. E y ap pase nan rue Toussaint Louverture ki se gran rue an. E answit, y ap rive pase devan plas piblik la, monte. Y ap yo pral kan yo pral fè yon ti y ap rive nan devan nouvèl katedral Hinche lan. Apati de la y ap vire. devan onpwent Kafou Nouyòk pou y al parèt devan bnc e de bnc y ap retounen ankò parèt sou plas la e gon pral gon poz an dizon yon remiz kote gen 2 gwoup ki ki devan an l ap gen pou l fon stabilize l bò plas la la a pou l bay plezi a popilasyon an. Sa se pou le premye jou. Se konbyen group ou byen konbyen artist ou byen DJ ki ap prezan pou premye jou lan? Nou ta kapab di nou kapab genyen antre 4 a 5 group sou pakou la, sou pakou la, pou le premye jou. Ok. Sa ka rive ke se menm kantite group sa yo rete, men sa nou ka di an atandan pou le premye jou a, nou gen, nou ka gen 5 group konsa kap defile sou li. An ski a trè a byen a pye, nou kapab vwazine ant 7. a 10 group konsa ok byn apiye ok pou le premye pou le premye jou e tout dispozisyon pran deja pou asire sekirite non selman group yo e byn apiye yo. E sou pakou la ap gen mezi de sekirite yo tou? Byen sur ap genyen sou pakou la depi kote yo ap soti la jiskaske yo retounen kote yo te soti Pou dezyèm jou la. Pou dezyèm jou a, nou pap demare menm kote a. Nap gen yon pwen de depa se sou tèren lat, sou pis aterisaj la. Epi nap desann nan rue Paul Eugène Magloire. E lè n rive nan rue Paul Eugène Magloire nap vire bò. Nap nap pase devan Triplè Mat. E pase devan Triplè Mat nap re vire monte nan rue Jean Jacques Dessalines. Pou n ka presize pou moun ki pa konn nan ri yo byen, nan ri Jacques Dessalines nan, n ap pase bò Kapital Bank, n ap repase ankò devan BNC, n ap vire nan wonpwen Nouyòk e n ap redesann sou gran ri a pandan n ap pase devan Unibank e pou nou vin teri ankò devan plas la. Sa se pou le dezyèm jou. Ankò yon fwa pou dezyèm jou lan se konbyen gwoup ou di mwens DJ ki ap prezan? Kanaval la Se pa leta ayisyen kap òganize l. Pou ta di ke pou meri a te gen le tan pou n te monte tout strikti nou yo, pou n te enskri de gwoup, tankou DJ, sa kap nan lari, sa kap stab. Sa a, fò nou di byen pou listwa ke nou pa aji sou li. Men. Nou panse ke nan plas, sou plas la la ka gen nenpòt on 3 on 4 konsa ki stab sou plas la. K ap stab sou plas la. Ok. Trè byen. Twazyèm jou a? Twazyèm jou. Twazyèm jou ap gen yon repetisyon de premye jou a. Donk se pakou premye jou a ki pral tounen ankò sou tab la, an tèm de pakou. Twazyèm jou an, sa vle di ke m pa menm bezwen repete l ankò, paske m te di l deja. E m estime ke premye jou, dezyèm jou, e epòk yo chanje. E èske nou, se yon travay ki fèt de konsè avèk bann a pye yo, djaz yo, DJ yo, oubyen avèk komite an tou, èske nou pa tenu kont tou de kilomèt sou pakou lan tou? Paske sa konte tou nan dosye kanaval. Kesyon sa a li bèl, men m renmen ke chak moun gen konpetans yo. Gen teknisite yo nan chak nivo. An tèm de kilometraj, donk m ap oze m di ke m pa genyen sa a, m pa gen le mot ke m kapab di sou li, èske w konprann, paske m pa genyen sa nan men m. Men, yonn nan bagay mwen kapab di, se ke jan nou sot di l toutalè a, tout sa k pou fèt ki pou pèmèt aske Aktivite a li pase, li byen pase, n ap fè l. E n ap retounen ankò pou n di ke ou menm si w vin nan vil la pou premyè fwa, w ap kontan viv istwa sa a nan vil Hench. Fòk mwen felisite w, Majistra, fòk mwen felisite tout ekip lan tou pou bèl inisyativ sa a, ankò yon fwa, paske nou deside fè yon kanaval de grande envergure nan vil Hench pou la premyè fwa. Tou dabò m espere ke nou fè siksè e kanaval la tou li pote yon mesaj a leksteryè sitou pou n vann yon bèl imaj. Du kote artistik eske se sèlman bann a pye, gwoup, eske w pa panse avèk e m pa pale de cha alegori paske m estime ke ap gen mwens cha ke prevu. pa rapò avèk nonb de fòmasyon mizikal ki petèt enskri nan lis lan. E an tèm de koulè, kòman n ap vann kanaval la? Yes, n ap gen band, de band degize, Charlosca elatriye. Byen su ap genyen, e pami kantite ke m di w yo, gen tout sa anndan ekip sa, anndan gwoup sa. Si m di w li varye de 7 a 10, Donk ap gen tout sa a l'interieur de groupe sa a. Eske vil Ens son vil istorik? Ki kote petèt ke ki ka plis sisite moun vin patisipe nan kanaval la? Ki kote ki gen pou vizite? Ki sa ke n gen tou kòm richès nan vil la? Vil Ens, nou ta kapab di son vil istorik. Gen plizyè aspè ladan l. Jounen jodi a, mwen menm kòm moun Ens, gen de. Kote, m ta kapab di, m ta kab bezwen ale, m ka chwazi m ale, men gen yon moun ki kab tande non an, men l pa konnen l, l ap enterese pou l vin konnen l. Pa egzanp, Basen Zim. Se de kote ke yon moun ki vizite Ench, li ta bon pou al fè yon ti gade sa k Basen Zim nan. Paske se yon lye touristik. Nou gen, sa se nan zòn twazyèm seksyon. Nou genyen yon lòt sit touristik ki se Saltadère, dezyèm seksyon la tou, li ta bon pou de moun ki enterese, k ap vizite Hinche pou premyè fwa, al fè yon ti gade sit sa a. Se vrèman se pa de sit ki amenaje, men kanbyen menm, nou menm nou ka nan zòn nan, moun ki akote sit sa yo pa konn enpòtans li, Men vizitè yo ap di gen bagay la. Trè byen, e ou di ke leta jouska mentenan poko akonpanye, men konbyen stand kap genyen eske nou jwenn dè manb nan sektè prive an aferis lan ki deside patisipe e kolabore avèk nou e pou premyè pa pou premye kanaval nou ane sa? Bon sa nou kapab di an tèm de stand kapab gen anviron 4 stand ki enskri toujou pou aktivite a. Men kapab genyen de lòt, paske jodi a, jodi a se jedi, demen mèkredi, demen vandredi, samdi pou ki sa? Paske nou an pèmanans isi a nan meri a, donk nenpòt lòt moun ki enterese pou enskri nan lis la pou mete de stand, ebyen lameri a bras ouvè pou ke yo resevwa demand moun sa yo. Yon mesaj Pou tout moun kap vin nan kanaval. Yonn nan mesaj ke nou ta voye pou tout moun kap vin nan kanaval la, se ke kanaval se yon se yon espas plezi e plezi a li gen yon jan pou l fèt fò li mityèl kòm si fò gen de respè mityèl nan es nan kanaval la fòk pa gen de moun ki vini konprann ke se la yap vin aji avèk yon moun ki te fè w tèl bagay. Nou panse ke tout moun kap soti nan 4 seksyon kominal yo nan enpe patou nan peyi a, yo gen pou yo vin pran plezi yo san vyolans. Pran plezi yo san vyolans e nou menm nan nivo pa nou, nan nivo lameri, lapolis, sante piblik, nap pran tout dispozisyon ke pou tout moun ki nan chenn sa a jwe patisyon pa yo a. Paske nou vle ke apre kanaval la pou tout moun gen kè kontan nan yo menm, nan vizaj yo. Nou pa ta vle ankenn ensidan regretab. E se pou sa n ap pran tout dispozisyon yo de konse avèk lapolis pou ke 3 jou sa a moun yo vin pran plezi yo pou le premye jou yo tounen, dezyèm jou yo vini, Yo tounen, twazyèm jou yo vini, yo tounen san okenn ensidan. Majistra, e nap kontinye ti bat bouch la avèk ou. E mwen vle se e pli e spesifik. E ou di ke e leta santral pa finanse òganizasyon kanaval la. E son kanaval ki òganize avèk e sipò e e. M pa konnen, Senatè Rony Célestin ki se Senatè depatman m, èske nou kapab gon ide de kantite kòb ou di mwens bidjè kanaval la? Pou nou pale de bidjè kanaval la, m ap retounen di l ankò, fòk se lameri li menm ki ta mennen bagay la. Men la se de Moun nan sektè prive e m site non senatè a ba ou la a, nou pa ka pale de bidjè paske nòmalman envestisman an li pa li pa soti de ministè de titèl nou. Ebyen, mentenan ou pale tou de kolaborasyon avèk lapolis pou asire sekirite kanavalye yo. Eske nan chita pale ou gen avèk responsab lapolis nan vil la, eske deja ou gen yon lide de kantite ajan ki ap deplwaye pou asire sekirite kanavalye? Polis Nasyonal Dayiti, e pli patikilyèman nan Hinche, kantite a pa anpil. Sa fè ke m pa kapab di w ap gen 15, 20, 30, 40, men ap gen de ranfòseman venan de Pòtoprens k ap vin ranfòse. Ajan nou yo pa bò isi, se kòm si m ta kapab di, pandan pakou la, yo kapab wè gen plis ajan ke ke moun k ap vin pran plezi yo. Nou prale nan de lòt kesyon. Antan ke Mè prensipal komin nan, di nou non, kouman eta sante komin nan li menm li ye? Alò, eta sante komin nan, li grav. E sa m pral di la a, M panse se menm ka de figure la pou tout lòt komin yo. Fòk mwen di w ke nan komin nan, alò nan mèri sa la a, anplwaye nou yo, yo gen 25 mwa yo pa touche. E si nou parèt la nou wè mèri a de vizaj ke li ye la a, se strateji konsèy la ki montre w ke mèri a li anvi. Men sepandan, ou konnen gen yon pwovèb ki di ki finans kòmand. Si nou pa itilize dyalòg, viv ansanm avèk anplwaye yo, nou t ap mande nou èske meri a pa t ap fèmen. Men Dye swa louwe ke nou a 15 mwa, n ap jere sitiyasyon an. Men bagay la li grav. Nou kapab di ke nou nan yon komin kote ke kontribyab yo, pa souvan peye taks e sa ki peye yo dèfwa fò w fè presyon tou. Men sepandan, nou se moun ens, nou vle gade avan n te mè, avan n te majistra, Nou vle gade pandan nou majistra a e nou vle gade tou apre nou majistra. Nou konnen gen yon pwoblèm ki ap wonje sosyete ayisyèn nan sè dènye tan, notamman la kestyon de lensekirite. Donk toupatou, ensekirite a l ap taye banda, anpil pwoblèm. Donk moun k ap viv nan yon seri de vil nan peyi a pa konnen ki sen pou yo rele. Nan nivo Ench, kòman sa ye an tèm de sekirite? An tèm de sekirite. nan nivo Hinche, nou kapab di ke la a, yon bon ti jefò ki fèt, li pa totalman sanble a sa k ap pase nan kèk vil anndan peyi a. Men, sa ne veut pas dire pour autant ke tout bagay nòmal. Tout bagay pa nòmal. Men, lapolis nasyonal. ki yo menm afekte nan vil la, mwen menm map pran angajman sa pou m bat yon gwo bwavo pou yo, paske gen de bon kout filè ki fèt, paske nèg ensekirite a nan to lap monte nan kèk zòn ke nou tande anndan peyi a, erezman lakay nou sa poko rive. M pa konnen si paske anndan popilasyon an yo travay de konsè ak lapolis. pou bay enfòmasyon. Pase pa bò isit, ou mèt konte sou nou n ap bay enfòmasyon a lapolis. E enfòmasyon s on s on moun ke li ye. Lè m lè ou bay on enfòmasyon li pèmèt kote ou chita sou chèz sa la a, gen yon enfòmasyon pou m ba ou ki di ou leve. W ap leve san se pa w moun. Nenpòt nan nou la a. Fò m di w byen ke atravè enfòmasyon. Anbyen, anndan vil la, pli patikilyèman nan komin nan ke nou ka tande l tou, se sa ki vrèman baton machal nou pou n kwape bandi. Avan nou vin la majistra, nou fè ti pale avèk kèk moun nan komin nan e gen de moun ki pa fin twò favorab ak òganizasyon kanaval la, n ka di l konsa, e yo estime ke gen de pwoblèm ki pi urjan pou n ta jere. Yo pale de kesyon ensekirite a. Yo pale tou de kesyon lavi chè, lamizè ki genyen. Donk, kòman sa ye? Kòman moun yo ap viv nan komin nan? Yo pale tou de kesyon enfrastrikti tou. Kòman sa ye nan nivo komin nan? Lavi chè la, li se konsa, jan nou konnen l ye nan tout lòt zòn yo, e konsa l ye isi tou. Pa gen travay. Chomaj. Si nou pa reprann fè repetisyon an. Donk si gen chomaj e pri pwodui premyè nesesite yo se pa desann y ap desann, se monte y ap monte. Gen moun ki nan vil la m ta kapab di se difisilman wi pou yo manje yon fwa pa jou. Ou menm ki otorite jounen jodi a, ou se yon pèsòn, yon pèsonaj cible ke w ye pa rapò o zotre. E nan sans sa a, m panse ke gen anpil etid, gen anpil kalkil ki pou fèt, gen anpil mezi ki pou pran rapid pou pèmèt aske moun yo soulaje. Paske sitiyasyon, menm nan vil la. Men gen de kote andeyò, kòm kounye a pa gen mango, si n pèmèt mwen, men se sa moun yo fè de vi yo, bouyi, m pa konnen, manje yo jan yo kapab. Èske w konprann? M ta kapab di, kesyon lavi chak mwen m pa wè non m ta ba li. M pa m pa wè ki kalifika, kalifikatif ke m ta kapab bay a sa a, pou jan l ye. M pa yon machann. Men m konn tout sa k ap pase nan mache kominal la, tout kote. Bagay la vrèman difisil. Sou kesyon enfra, enfrastrikti la, m ap di pou nou ke si nou vin Ench pou lapremyè fwa, petèt nou ka wè s on bèl vil. Men pou moun, pou abitan yo, Se kòmsi wè vil la yon ti jan an dezòd. Se sa k fè ke gen anpil moun ki kapab di, pou yo menm, kanaval la se pa priyorite. Men depi lè dat kanaval la rive, w ap wè anpil moun se la yo pran chans pou yo vin defoule yo, pou yo bliye sa y ap viv anndan sosyete a. Donk, n ap gade la, nou gen yon vil la ki sanse chak kote ou pase se yon ravin. se yon twou. Se paske gen yon sèvis reyabilitasyon dlo potab k ap fèt anndan vil la ki finanse pa yon konpayi espanyòl k ap egzekite pa yon fim prive ki se Incatema. Men ou konnen, m ap di sa, se Ayisyen nou, nou ka konprann. Sezaryèn pa janm fasil. Tout sezaryèn toujou difisil. Depi ou vle ranje fò ou kraze. Donk yè nou te chita avèk responsab sa yo isi a nan meri a pou alò eskize m sa m pral di a m ap di m ap presize pou m di pou pandan peryòd Kanaval la, sou tout pakou a, pou n asire n ke moun yo pa gen moun ki frape pye l, ki tonbe. Fòk TPTC pran responsablite l. Fò l fè entèvansyon sou tout pakou a. E nou mande avèk fim nan tou, pou l chanje metòd de travay ke l genyen an. Vil la pa yon, pa, ri yo piti. Piske ri yo piti, donk kounye a la, gen yon jan pou, pou fè bagay la, pou l pa deranje pèsòn. Donk sou kesyon sa a, sou kesyon enfrastrikti woutyè pa egzanp, gen ti efò k pral fèt pou ke bagay sa ale yon ti jan rezoud, pou pwoblèm sa a rezoud. Nou pale de kanaval la. Kanaval se yon moman de divètisman, de defoulman. Se yon moman pou moun yo eksprime yo. Men se tou yon moman anpil moun ka pwofite pou fè lajan. E kisa nou menm nan nivo Ench n ap fè pou nou ta rann kanaval sa a, menm lè nou pa yon vil ki genyen tradisyon kanaval vrèman, men ki sa n ap fè pou ta rann kanaval sa a li rantab? Mwen menm, yonn nan bagay ke m kapab di w antanke mè, lè w di kanaval, gen tout yon package ladan l. E chak moun gen yon pa de responsabilite. Chak moun gen yon pa de responsabilite. Nou menm se dwa pa nou nan nivo la me nan nan nivo pa nou nan meri a sa nou ka vann a tout vizitè yo pou nou vann li. E chak sa chak aktè kapab vann a popilasyon an a vizitè yo l ap vann li. Men kòm ou konnen se yon grand première sa ka rive ke atant lan pa rive konble. Men o fur et à mesure, gen de modifikasyon k ap pote atravè premye, atravè grade première sa a, pou ke demen lè nou pral fè yon tèl aktivite konsa, pou ke gen de chanjman ki pote, pou nou vann tèt nou atravè sa nou pwodui, pou nou vann tèt nou atravè koulè nou yo, pou nou vann tèt nou de sa nou genyen an tèm de spesyalite. Paske nan zòn mwen, nan zòn isit, Plato Santral, li gen yon spesyalite. Se ta va okazyon pou nou fè sa. Men sepandan, jan nou sanse ap avanse la, bouskile pou nou prepare aktivite a, gen de bagay ke ou menm ou te ka bezwen wè ou pap ka wè l. Gen de bagay ke ou te ou ka konn tande ap di, ou di a bon m tou pwofite vin ech. Ma tou wè l, sa ka rive ou pa wè l, men li la. Swetons ke inisyativ sa li kenbe pou ke lane pwochèn si Dieu le veut menm si m pa la a men pou jwenn pou wè e pou jwenn sa w ta bezwen jwenn la. E talè w sot ap pale de anplwaye lameri yo ki genyen 25 mwa yo pa touche. E Koman sa ye ant meri de ench avek gouvenman an? Ebyen nou pa gen nou pa gen nou pa gen ankenn pwoblèm sof ke sa kap sa m sot di la se pa ench li ye sèlman se se yon bagay jeneral se le peyi donk nou pa gen ankenn pwoblèm donk relasyon nou byen byen on relasyon amonyez Ou konprann? Ok. Men nou, se pa, li pa gen okenn pwoblèm avèk ni enterye, enterye pa gen pwoblèm avèk nou. Sof ke, nou kapab di sa, e, depatman an pa liste nan list e trant, yon trantèn konsa de, de meri ki yo menm, a, gen resevwa de ti kichòy pou yo fè kanaval. Yon dènye mo, Majistra. Enben, dènye po pa m, mesye, se ke m ta kapab di nou, nou lakay nou, pran ti plezi nou, e nou panse ke la a nou ap jwenn yon de nimewo, n ap n ap mete yon estrikti an plas pou ke si nou gen yon bezwen pou n pa soufri. E m ap envite a tout moun k ap vini yo, ki swa le nò, le sid, lès e lwès, vin pran plezi nou pandan n ap respekte youn lòt. Pa fè vyolans. Se yon plezi nou vin pran, ann pran plezi a epi nou tounen lakay nou.